Bonjou, bonswa la fami, avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvel emisyon. E nap fè anpil efò pou nou kapab euh, prezan nan dènye moman yo la, paske on è trè trè trè fatige, si yon menaj total, e nou pa tro byen. Men marenn nou ba nou kèk ti medikaman pou nou pran la men nap tann medikaman yo paske nou poko ka jwenn yo men nap fè ti efò pote kèk ti emisyon ba ou. Nou konn sak fèm monte la se paske gen yon sitiyasyon ki ap pase o nivo de kwadèboukè alò an jeneral nan anpil kote nan kwadèboukè a epi nan zòn fwontalyè antre kwadèboukè e taba enbe sitiyasyon an vrèman kaotik nan blòk sila. Fòm di nou ke. Gen anpil enfòmasyon ki rive jwenn mwen la konsènan Kwadèboukè. Dabò, n ap pati sou egzaksyon mesye 400 mawozo yo. Fò n di ke gen anpil pwoblèm anlè a la. Bandi 400 mawozo yo, nan moman n ap anrejistre emisyon sila a, il etè anviwon dizè di mat, kote ke nèg yo, ebyen, Yap frape la nan zòn Turbe a. Nèg yo fèk sot pran yon gwo bwat manje yo rantre Turbe avèl. Ebyen fòm di nou ke zòn sa yo fèm konnen moun yo sitirè anpil. Sa vle di moun yo pa vle denonse bandi yo paske eske se pè yo pè mouri se kolabore yap kolabore avèk bandi alò nou ta swete ke lapolis fon antre anndan fon pase vizite tyobe a paske m kwè bagay yo grav e fòk genyen anpil detèminasyon pa bò kote lapolis pou rive rezoud pwoblèm sila nou ap kite tyobe annatandan ke Lapolis li menm li jere kestyon sila. Ebyen, marasa pa bon. Anpil zòn nan Kwadèboukè pa bon. Depi nan maten, byen bonè, anpil kout bal ap chante. Jounen samdi an, nan anviwon zòn Kwadèboukè, marasa, site doudoun, Duval, Micho, Genyen yon machin ki boule. Anpil moun blese san konte plizyè moun ki mouri soti marasa pou rive site doudoun bò pon an kote yo fè fabrikasyon blòk yo. Sa fè mal. Sa fè mal pou m ap gade yon videyo. M gen 2 videyo. Gon jiska 3. Gon premyè videyo m ta kapab di se afwontman kout bal k ap pete antre lapolis e. Bandi ame. Genyen yon lòt video kote ke mwen wè gen yon machin kap boule epi gen de twa lòt moun tou kap boule. Enfòmasyon rive jwenn mwen fè kwè ke se ta bandi ki ta boule machin sa a ansanm avèk tout moun yo. M ap chache gen plis detay sou dosye sila. Jou nèg yo rive wi. Jou nèg yo rive. Si se ta vre pou yon nèg ta antre nan yon lojik pou fè yon krim konsa m panse ke sa se dènye krim yon nèg ou ta komèt. E sa k fè m di nou ke m ap chache jwenn enfòmasyon sou dosye sila. E pi gen yon lòt videyo. Videyo sa a m kwè li dire 59 segond. Men se pral un peu difisil pou nou wè entegralite video sila a, nou konnen poukisa, se paske gen anpil mort. M panse ke gen yon polisye ki li menm l ap filme lari an, epi nan video sa a w ap wè genyen plizyè cadavre. Donk m ta kapab di sa bay pwoblèm. Sa bay pwoblèm paske jodi a la a, Ebyen, sitiyasyon an te vrèman bosal o nivo de la Kwadèboukè. E paske bagay la rèd. Konsènan lanmò sanjou m gon enfòmasyon ki vin jwenn mwen sou lanmò sanjou. M ap mande m eske se vre ou pa. Men de tout manyè m ap chache mennen ankèt sou dosye sa. Paske yo ta fè m konprann ke lanmò sanjou dezame anpil nèg nan baz la taktikman. Li di nèg yo pote zam yo vini y ap fè sèvis nan zam yo. Epi sa w tande a la, tout zam pèdi. Donk, le maten di samdi 20 out 2022, sitiyasyon kawotik o nivo de la Kwadeboukè, zòn blòk Site Doudoun, e sitiyasyon sa rive nan zòn fwontalyè antre Kwadeboukè ak Taba, zòn bò pon Taba, w ap gade pou wè nan lari an, genyen. Plizyè moun ki yo menm atè. Moun sa yo tonbe mal. Epi genyen yon machin ki boule. Yo fè nou konnen se bandi ki mete dife nan machin sila. Donk, pandan tout wikenn sila, si yon moun ap fè wout sa, fòk ou pran anpil prekosyon. Gen yon sitiyasyon la ki ap devlope o nivo de kapital peyi Dayiti avèk anpil lòt zòn nan peyi a la a. M ap mande volim. Pèp la ban m volim. Paske m gen de imaj ki vin jwenn mwen maten an la sou Jakmèl kote ke wout bloke menm chofè moto pa kapab pase. Yè te gen anpil zòn ki te bloke o nivo de Pòtoprens. Poukisa? Ebyen fò n di ke pèp ayisyen an pa kapab ankò. Gaz. Pwodwi de premyè nesesite. Dola. M ta kapab di 3 gwo revandikasyon sa yo. E n ap tou mete sou li ensekirite a pèp la. Paske menm lè n fèmen je nou n ap fòse viv nan mitan bandi yo. Se pa vre nou pa alèz vre. Ebyen 4 dosye sa yo yo konstitye m ta kapab di veritab revandikasyon nou. e non chak grenn moun ki nan peyi sa a, nou gen yon pwen komen sou sitiyasyon sa a. Tande byen, le dolar. E gaz la. Lòt pwodui premyè nesesite yo. E pi, ensekirite. Donk, lo de revandikasyon sila, m panse ke si n ap fèmen peyi a pèp la, an n deside se nou menm ki gen pouvwa. Mwen n ap jwe avèk pouvwa nou an. Lè yon nèg prezidan kiyès ki metel prezidan? Epa nou k votel? Lè nou di nap fèmen peyi a epa nou k fèmenn? Yon sèl bagay m pa vle ke kòmsi kounye a se moun kap di nou pou nou fèmen pou nou fè barikad paske nou wè sak te genyen dè barikad la. Barikad lan lè li pèsonèl epi li vin antre nan yon lojik. Revandikasyon kolektiv li bon. Men kant se moun ki pran inisyativ sa, de politik ki pran inisyativ sa, e ki ap fè moun kanpe nan lari pou fè sa, non se pa bon paske yo gen enterè yo ladann. Se sa k fè, m ap mande nou jounen jodi a la a, lè n ap fè mouvman sa yo, si pa egzanp youn nan nèg sa yo ki te konn ap di nou kanpe de barikad, yo ta pase kote n ap sanble ti revandikasyon nou yo, Ebyen m pap ba nou manti, manyen yo, manyen yo paske anpil nan yo konplis nan sa nou ye jounen jodi a. Se sa k fè m di nou, nou kapab kanpe dè barikad. Se lè l pèsonèl, se lè l kolektif, men se pa lè l politik. Nou konprann? Pandan bagay la rèd nan Kwadèboukè, fò m di nou yè, Ti Magali te frape wi la. Ti Magali te frape paske genyen afwontman nan vandredi apre midi antre manm gwoup gang 400 mawozo avèk ajan lapolis nasyonal dayiti e genyen 2 endividi ki tonbe nan lokalite ti mache komin gantye ebyen ajan lapolis nasyonal dayiti abat jounen vandredi an 2 endividi idantifye kòm gang 400 mawozo kote fyèf yo se nan komin Kwadèboukè, 2 endividi sila yo tonbe nan echanj de tir avèk fòs lòd yo nan kafou Bwen, tou pre yon zòn ki rele Ti Mache nan komin Gantye. Si n ap gade videyo a nou kapab wè. Bravo Ti Magali, w ap frape men veye kò w wi Ti Magali paske gen anpil konplo k ap fèt atè a la pou kapab fè kadejak sou w. Men m konnen ou pwisan, Bondye ap pwoteje w. Analyse, commentaire, déclaration, réaction, et puis et à ap pour pour capable boucler. Ces période périodes d'insertion professionnelle ont pour objet de permettre aux étudiants stagiaires de mettre en pratique les outils théoriques et méthodologiques acquis au cours de leur formation, d'identifier leurs compétences et de conforter leurs objectifs professionnels. Le troisième accord portera sur l'exécution d'un programme d'accompagnement des mémorands travaillant sur une problématique touchant le domaine du commerce et ou industrie. À travers cette initiative pilote, le ministère du Commerce et de l'Industrie se charge ou bien veut s'assurer à ce que plus d'étudiants évoluent dans, dans ce domaine. Le quatrième accord, il portera sur l'établissement d'un partenariat entre l'EMCI et l'UEH pour encourager et accompagner la démarche entrepreneuriale des étudiants et des jeunes diplômés ayant un projet de création d'entreprise. Le MCI, en tant que facilitateur d'initiatives privées, met en œuvre depuis 2011 une stratégie et des mécanismes qui appuient et favorisent la création d'un vaste tissu entrepreneurial à travers tout le pays. Ainsi, l'entrepreneuriat de la clientèle juvénile intéresse particulièrement le ministère. En témoigne l'exécution des différentes initiatives allant dans le sens de renforcement de ces acteurs, comme par exemple le concours euh, des jeunes entrepreneurs innovants, le programme d'appui à l'entrepreneuriat jeunesse, et le programme lié à la création et à la formation des jeunes diplômés sur le territoire national. Tous ces accords seront financés par le ministère du Commerce et de l'Industrie. Mesdames et messieurs, ces nouveaux accords de coopération ouvrent une nouvelle fenêtre de collaboration entre les deux entités et lancent le signal d'une volonté manifeste d'œuvrer au développement de la synergie susceptible d'apporter un nouveau souffle aux recherches de solutions innovantes pour impulser le développement du secteur commerce et industrie dans le pays. Mesdames et messieurs, la signature des documents qui nous rassemblent ce matin traduit la volonté des acteurs de travailler sans relâche au renforcement des institutions républicaines du pays et est une nouvelle expression d'une harmonie dans la recherche des solutions communes pour le bénéfice de nos concitoyens. Monsieur le recteur, le MCI est ravi de cette phase de collaboration avec l'UIH. À travers ces accords spécifiques de collaboration, le ministère voit déjà poindre un horizon proche de nombreuses promesses et nous sommes impatients de continuer ou de contribuer à la réussite de ces promesses, de les développer davantage et de les faire perdurer dans le temps. Puisse ce nouvel partenariat ouvrir la voie à d'autres cadres de collaboration entre le ministère du Commerce et de l'Industrie et l'Université d'Haïti. Dans la triple mission de l'université, à savoir la formation des cadres, la recherche et les services à la communauté, L'UEH s'engage à harmoniser ses programmes de formation et ses projets de recherche aux besoins de l'administration publique, notamment ceux du ministère du Commerce et de l'Industrie. La création de cette chaire permettra de développer des outils de formation, de sensibilisation et de recherche dans les domaines de l'économie digitale, de l'innovation technologique en rapport avec l'environnement des affaires. Le troisième document que vous et moi allons paraffer, Monsieur le Ministre, concerne directement le problème de l'introduction des diplômés de l'UH e au marché du travail. Il s'agit d'une opportunité qui s'offrira à certains finissants de compléter leur formation par une expérience professionnelle dans l'administration publique. Sur la base de ce document, le ministère du Commerce et de l'Industrie promet d'accueillir chaque année dans l'administration centrale et dans ses entités déconcentrées, à titre de stagiaire, des étudiants sur le point de, boucler le cursus académique à l'UH dans l'une des filières se rapportant au commerce et à l'industrie. Je ne ferai pas l'économie de souligner également l'importance du quatrième document que nous aurons à paraffer ce matin. C'est un accord spécifique qui définit les conditions et les modalités selon lesquelles le ministère du Commerce et de l'Industrie s'engage à accompagner chaque année un certain nombre de mémorands de l'UEH dont la problématique de recherche touche des thèmes intéressants le commerce et l'industrie. Nous nous plaignons souvent à l'UH du faible taux de diplomation et parmi les causes, nous avons identifié la précarité des moyens et ressources à la disposition des mémorants. Nous espérons, avec cette initiative, non seulement une augmentation de nos licenciés, du nombre de nos licenciés, mais également des travaux de meilleure qualité. C'est pour vous dire, Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs, Comment ce partenariat qui se développe entre nos deux institutions se veut profitable à la jeunesse estudiantine et par conséquent à une couche importante de la population. Au moment où je me prépare à paracher ces quatre documents, j'ai à l'esprit plus de 35 000 jeunes, femmes et hommes inscrits dans les différentes entités de l'UEH, de Port-au-Prince et de province, qui nourrissent d'importants rêves pour eux, pour les parents et pour le pays, en dépit de la situation délétère que nous vivons. Nous avons l'obligation de les appuyer parce que tout changement qui s'opère dans ce vivier qu'est l'université aura de grandes répercussions sur toutes les composantes de la nation qui ne demandent qu'à revivre ek a etre revivifiye. Nou vle atire atensyon dirijan yo egalman sou yon gwo mo ki se sibvansyon. Sibvansyon se yon mo ki gen orijin latin subventio ki siyifi èd. ak sekou. Men nou reyalize leta pa itilize mo sa pou l ede popilasyon an, pou l pote popilasyon an sekou reyèlman. Pou ki sa? Sibvansyon an ta dwe efektif. 2 semèn avan lekòl la ouvri. Men jeneralman nou konstate sibvansyon an prè yon mwa, 2 mwa menm 3 mwa aprè lekòl fin ouvri. Kisa sa vle di? Popilasyon an, nou nou nou reyalize popilasyon an pa benefisye anyen e sibvansyon an pa fèt pou popilasyon an. pou paran yo ak timoun yo. Nou menm anndan Platfòm Politik Chemen Delivrans, nou fè yon konsta e nou di sibvansyon an se pito yon enstriman ki plase nan men Leta, ak sektè prive a pou fabrike plis koripsyon, plis enjistis sosyal. Paske sibvansyon an ta sipoze, te dwe yon ekwasyon ki genyen 4 eleman, oubyen pou n ta di 4 enkoni. Elèv, lekòl, leta ak sektè prive a. Men, nou wè se yon konbinezon ki fèt ant leta ak sektè prive a pou manje kòb sibvansyon an chak ane. Popilasyon an, paran yo pa benefisye, yo pa jwenn anyen. Nap adrese nou ak Premye Minis Ariel Henry pou nou di l ane sa a difisil pase tout ane paran yo ap tann èd ak sekou Leta atravè yon bon jan sibvansyon pou pèmèt Pitit malere ak malerèz kapab antre lekòl ane a. Objektif konferans pou laprès ke nou bay jou jodi an, se dabò pou nou evalye ki swivi ki fèt nan kad lèt ouvèt ke Uno te ekri Nesmy Manigat, Pou mande l twa bagay, 1. Mande l fon kanpe sou kesyon fèmti klas sitwayen fondamantal yo anndan lise yo, jan l te prevwa fè l la, san ke li pa prepare, san ke li pa men e kòman li pa ouvri lòt lekòl fondamantal konplèt ki pou akeyi menm kantite elèv ki konn akeyi anndan lise sa yo. 2. Nou te mande l sou kesyon manyèl skolè inik lan ki se yon bon bagay Fòk yo repanse estrateji elaborasyon an, se Jaf fè l la, li pap sèvi enterè edikasyon, se menm manyèl tèt anba yo y ap tradui an kreyòl sou kouvè manyèl skolè inik. E nan dènye pozisyon tou, li te di l ke 3 konsèy nan te di ke. Gen yon seri de pwoblèm ki gen la a ki dire twòp, ki dwe rezoud anvan lekòl la louvri. Se kesyon 1. Lèt nominasyon ak pou pwofesè kalifye k ap travay ki ba yo genyen. Kesyon arye salè. Kesyon kat debi ki dwe bay a tout pwofesè e tout moun ki nan edikasyon. Kesyon peye. Le 40, le 45 de chak mwa a. Kesyon asirans, asirans chak jou y ap touche kòb, chak mwa touche kòb, ekip ap fonksyonèl la, fòk sa fonksyonèl avan lekòl la louvri. Men n ap di jiskaprezan, nou wè ke mesye Maniga poko òganize okenn rankont nan lide pou poze pwoblèm sila, pou di kisa k pral fèt. Pou ke anseyan pa touche le 40, le 50 oubyen le 58, men le 25 chak mwa, ki sa ki pral fèt pou ke e ay salè yo peye, kat depi yo bay, e ke asirans fonksyonèl, pou ke gen yon ki fèt sou sa. Men ap di ke louvèti lekòl la, pa kapab anvizaje si kesyon ensekirite, kidnaping, la pa rezoud, dwa pou sikile a pa rezoud, si kesyon rate gaz la ki fè ke tout pri kous double menm triple, si sa pa rezoud, pa ka gen rantre de klas. Dola dola k ap moute la a ki fè lavi a vin pi chè chak jou. Donk, ogmantasyon frè eskolè nan lekòl prive yo tou se otan de bagay ki mande aske Repons ki pote pou ka gen yon vizit lekòl. Donk si sa, si sa pa, si pa gen okenn repons ki pote, si pa gen okenn solisyon ki pote, nou ka di ke kesyon rantre leklas de senk lan, senk septanm nan, se yon blag lan li ye. E nan sans sa a, nou di tout paran, tout popilasyon an jeneral, pwofesè, elèv, ti machann, ouvriye, doktè, enjenyè, tout moun leve kanpe, leve kanpe Pou ke nou kapab soti nan ensekirite, nan kidnaping, nan kesyon gaz ke yo sere, y ap vann a 2 fwa, 3 fwa pri pri òdinè la, kesyon dola k ap moute a, kesyon peyi a ki vin envivab la, si yo pa leve kanpe, y ap antere nou tou vivan. Fòk nou di pèp la ke rate atifisyèl sa a, nou konsidere l tankou kidnaping. Tankou moun k ap redui, moun k ap kreyate sa yo, se de moun ki ki deside pou yo redui kapasite de mouvman nou. S on gwoup de moun ki deside redui kapasite pou nou soti, pou nou, menm jan gen yon gwoup de moun nan peyi a, gang yo, ki anpeche n pase Matisan. e gang yo ki anpeche n pase e kanaran ki anpeche n moute tou e kenskòf paske gon gang laboul men jounen jodi a tou gen yon gwoup gang tou ki anpeche nou sikile lè yo mete yon pri yon galon gaz vin e mil de san senkant goud boujwazi a se li menm ki enpòte gaz la sa vle di ki achte l laba. Li stoke l, li transpòte l, li distribiye l. Nou menm nan peyi Dayiti, nou konsome anviwon 20 mil a 23 mil barik de petwòl pa jou. Men se boujwazi a ki enpòte gaz sa pou l disponib nan ponp pou nou achte l. Lè yo achte, toujou genyen pwoblèm, yo toujou di pa gen kantite lajan pou yo achte l. Se poutèt sa, ou pral wè pral gen spekilasyon k ap fèt sou dola ameriken an. Nou menm ki la a, nou di ke fòk gaz la vann nan pri ponp yo tout kote. Se poutèt sa nou lanse, an menm tan n ap lanse manifestasyon an, men nou lanse yon kanpay tou pou nou di pèp la sispann achte gaz atè Fòk nou mande Leta pou l degaje l pou l mete pou fè gaz la disponib, pou ministè komès degaje l menm jan yo nan konfyolo tout kote nan tout nivo avèk laboujwazi a, fòk yo degaje yo mete gaz la disponib nan ponp pou pèp la achte. Se poutèt sa, nou di. N ap goumen kont kidnaping, menm jan tou kidnaping lan sanble tèt koupe avèk lesklavaj jounen jodi a. Nou lanse yon mouvman k rele Leve Kanpe Tou Wouj pou yon lòt Lendepandans. Nou lanse depi 14 dawou, 22 dawou n ap nan lari a. Donk jan n konnen li, 22 dawout k ap vin la a pral fè 231 lane depi zansèt nou yo te leve kanpe pou yo di non kont sistèm esklavajis lan, pou yo di non kont sistèm e kolonyalis lan pou yo leve kanpe, yo te leve kanpe kont fason kolon franse yo t ap maltrete yo, e batay sa a te mennen yo jouk nan lendepandans nou e premye janvye 1804. E seremoni oubyen kongrè Bwa Kayiman an. ki te fèt 14 dawout, te jwe yon gwo wòl nan kokenn chenn soulèvman jeneral sa a ki te fèt 22 dawout 1793 la. Donk se nan okazyon sa a, 231 lane soulèvman jeneral esklav yo, oubyen moun yo te fè tounen esklav yo, nou lanse yon kokenn chenn mach wouj pou yon lòt endepandans, E 22 dawout k ap vini la, lendi ap 22 dawout, n ap rasanble depi 9 è 30 douvan anbasad peyi Lafrans. Donk se la n ap envite tout moun pote kole. 9 è 30 n ap devan devan anbasad Lafrans. N ap travèse, n ap monte sou Lali, soti sou Lali n ap vire sou Nazon, n ap vire sou Dèlma, E n ap fè yon kanpe devan anbasad Kanada. Nou konnen anbasad Kanada, Kanada se youn nan peyi ki manm Core Group lan. E Core Group lan, kit se Etazini, kit se Lafrans, kit se Kanada, kit se Nasyonzini, etsetera, yo tout fè, OEA, yo tout fè pati de Core Group lan. E yo jwe yon gwo wòl nan mete peyi a nan sitiyasyon l ap viv jounen jodi a. Nou pral bay pouvwa Ariel ak alye li yo katon wouj, nou pral bay Kò Gwoup la katon wouj, nou pral bay Binuit ak tout Lalin katon wouj, nou pral bay tout boujwa restavèk ki vle kenbe peyi a nan sitiyasyon mizè, nan sitiyasyon dominasyon kote l ye a, nou pral bay yo tout katon wouj, nou pral bay tout moun ki jwe yon wòl yon fason oubyen yon lòt nan gangsterize peyi a pou fè peyi a tounen yon lanfè. Nou pral ba yo tou katon wouj e mande pou ke le pli vit posib pou ekip Ariel la kite pouvwa a pou gon tranzisyon koupe fache ki pran tèt leta a pou mennen peyi a nan enterè, pou dirije peyi a nan enterè pèp ayisyen an. Nou menm onivo Chemin Devance Haiti, se pa ke nou kwè L'ONU ka pote gran choz, men nou te toujou rete kwè ke Lapolis Nasyonal Dayiti ap bezwen. asistans teknik de twoup onuzyèn ki kab vin mete lapè anndan peyi a. Nan sans sa a, nou kwè ke si l'ONU vini, si yo anonse ke l'ONU ap gen pou vini, sa pa deranje nou, paske nou te konnen, premyèman, sa rantre nan plan Nasyonzini pou destabilize nou, pou fini nou avèk nou, nan nou avèk nou kòm pèp, ki sipòte nan pwojè sa pa lèzetazini. Men nou menm onivo Chemen Devans Ayiti, nou te rann nou kont tou, sitiyasyon gang ame ki gen la a, non sèlman gen lakonplisite de nèg politik, sektè prive e kominote entènasyonal la, enben, kòm nou pa gen ase de mwayen teknik pou nou aleje sitiyasyon an, nou t ap bezwen de asistans teknik Nasyonzini, enben nan sans sa a, nou kwè. A pati de oktòb kap vin la, wi, gen yon asistan teknik Nasyonzini ki ta sipoze vini, men fòk li vini an bòn e di fòm, fòk li vini atravè yon akò kote ke sak te konn repete dan le tan yo pou yo pa repete. Paske entèvansyon lonizyèn kap vin la, se iresponsabilite, se enkonsekans de aktè politik lokal e entènasyonal ki pwodwi l, donk se pa pèp ayisyen, se pa nou menm ki la a, ki nan sitiyasyon difisil la a, se aktè politik ki te gen de responsablite, ki pa t janm pran l, e ke jodi a, yo travay darachpye pou yo pèmèt ke LONU vin nan peyi a. Donk nou menm onivo Chemin de Fer Haiti, n ap kontinye di wi a yon asistans teknik Nasyonzini ki pral sipòte Lapolis Nasyonal Dayiti ki pral pèmèt ke nou demantle gang ame e nou pral òganize des eleksyon lib e libè pou pèmèt ke peyi a gen dirijan lib, lejitim e konstitisyonèl. Antouka merci la famille comme toujours un maximum de commentaires un maximum de partage mande ak fanmi zanmi proch ou pou kapab abone ak chanel sila epi pa bliye ba nou ti pouce bleu an pouw nou dir que vous appreciez le travail puis après qu'est ce qu'on dit à la prochaine.